Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon bagay yo rèd tout kote chofe nan kapital peyi dayiti potoprens nou ta kapab di se yon vil danfè. Bah wi, men nou oblije, nou reziye nou, nou rete nan Pòtoprens lan paske se batay nap batay. Gen yon zanmim ki voye yon mesaj pou mwen ki di ke ben se konsa bagay yo ye frèm nan, pa dekouraje, toujou kontinye paske anpil fwa ou konn rete ou ta di tèt ou ke a ah, m bay bagay sa vag, m pap pale ankò paske peyi sa li pap janm chanje. Men ekoute. Anpil moun di ben RL Prod kontinye. Paske sa kapab rive ke wap preche dan le dezè men gon jou kap rive bagay yo kapab chanje. Gang yo m ta kapab di yo rive nan yon moman se preske se yo menm ki chèf. Yo konprann se yo k ka fè e defè. Yo pa pè pèsòn. Menm senbòl leta pa respekte ankò si n kapab kwè. Kèk gangs lè nou tande yo kap pale ben nou ta kapab di pa gen anyen ankò ki rete. Jodi a la nou vini avèk yon deklarasyon ensandyè. Gen yon bandi ki parèt tèt li, li tou bay non l, sa son nouvo non. Misye rele Ti Obi. Alò misye se nan blòk Pènye a li ye. M ta kapab di sa son dezyèm lanmò san jou. Misye lage yon voice la sou rezo a, ben sa dure anviwon 1 minit e kèlke segond. Kote li di ke li menm avèk gwoup li a yo pral mete pye yo atè. Aparaman, se un proche de Vitelòm. Tande byen moun ki rete nan zòn sa yo. Anpil prekosyon. Timoulen, Pènye, Tòsèl, Petyonvil, Wout Frè, tout kote sa yo pral pyeje. Paske nèg yo pral mete pye yo atè a. Si n ka kwè Ti Obi, pral gen anpil lòbèy. Imedyatman l sòti, moun li jwenn deyò a, se pa l. Se tankou jan lanmò an sonje w te di sa. E li menm li egzajere nan delè ke li bay. pou ke moun pa frekante zòn sa yo. E li presize byen, li peze sou mo sa a, zòn sa a ki se Timoulen. Tande byen wi moun Timoulen yo. Fèt gaf. E byen, Ti Obi di li menm, li la pou yon mwa. Li di la polis gen bal, la polis gen zam, yo menm tou yo gen bal, yo gen zam, donk, batay la pral lanse. La polis jwèt pou ou! Jwèt pou ou! Mande moun yo kite zòn yo. Mande moun yo kite zòn yo. Paske nou pral vini toutalè ak yon emisyon. Li pa nòmal pou ke bandi ap fè chantaj konsa. Epi, lè lapolis parèt, li ta touye pi fò inosan. Konprann byen wi! Paske si n ap chache bandi, n ap chache bandi. E m pral vini avèk yon deklarasyon de Roudy Sanon ki fè son retou. al emisyon kisa n vle bravo Roody men nou vle si genyen k pou mouri se bandi k pou tonbe kapab nan echanj de tir moun nan popilasyon an tonbe men ekoute li pa evidan pou ke ta gen masak e se ta lapolis yo ta pwente du dwa. Ok. M salye tout moun nèt an jeneral. Sa se Tsoby k ap pale avè nou la. Kòm m wè kounya la, lapolis la vin tounen yon kò gang, m pa gen pwoblèm non pou tout sa k pase. Sa vle di nou menm. nou prèt a tou. Kèlkeswa sa k pase a, nou prè pou n pran l. Men, fò k lapolis sa a konnen tou, lè nou met pye n atè, ki dega n ap fè. A vle di, wè nou menm la a, nou pran sekous pa nou an. Nou pa plenyen, nou pa di anyen. Hen! Men sèl sa m konnen m te ka di tout moun, depi se moun ki Timoulen, moun ki Pènye, moun ki Wout Frè, Tòsèl, Petyonvil, Gade wè. Nap ban mwen lè a blanch pou yon mwa. Nap fon mwa grèv. Anwo pa moute, anba pa desann. Sak pran lari se pa ou. Mwen menm, pa kache de di nou, soti m soti avèk kò pa m nan mwen menm. Kèlkeswa tèt m jwenn nan mwen, map pran l wi. Map pran l wi. Mwen menm m prè. Kòm son kò gang lapolis la mete pou goumen anfas nou, pou kraze, pou brize, enben ok, n ap fè l konsa. Y ap kraze pou nou, n ap kraze pou yo. Paske jan afè a ye konsa pou nou fè l. Nou pa gen pwoblèm. Yo gen minisyon, nou gen minisyon, sa k pase? N ap kanpe. Pa gen pwoblèm non. Nou kòmanse! N ap kòmanse depi jodi a. Kèlkeswa moun ki fè pati de Pènye, fè pati de Petyonvil, Tòsyèl, Wout Frè, bon spesyalman Ti Moulen an li menm menm, wè sa a, bon, moun Ti Moulen yo, bon, ban m pa di nou anyen, nou mèt ban m lè a blanch! Nou mèt ban mwen l blanch! Antouka mezanmi nou tande ti Oby, nou tande mesaj li a. Ebyen, m pa gen anyen m ka di non ke fèt atansyon. Antretan, nèg k ap vann zam nan peyi yo kòmanse gen pwoblèm paske genyen direktè jeneral administrasyon dwàn nan ki se Romel Bell, ebyen li entèdi pou antre nan peyi Etazini. Yo revoke viza li pou akizasyon ki gen awè ak trafik dam. epi tou blanchiman darjan. Si Lèzetazini te kapab pini tout nèg ki t ap vann zam nan peyi an, li t ap bon. Men, nou poko la. Genyen, alò m ap vini avèk yon enfòmasyon siplemantè pou nou konsènan polisye yo kenbe, dcpj kenbe an, ki ta li menm se alye 400 mawozo. Polisye sa ki, m kwè k rete nan Rue Falaise, ebyen polisye sa, ki se alye 400 mawozo, Misye rele Jan Jan, dapre enfòmasyon ki rive jwenn nou, li te rete nan zòn anba pikan. Misye te an grapyay, dapre enfòmasyon ki vin jwenn mwen, sa vle di yon nèg ki pa sou anyen, men imedyatman li rantre nan lapolis, bagay la pral chanje paske li se alye 400 mawozo. Konpòtman li pa pwouve sa paske a byen regade se un homme très sage e pourtant deryè se vizaj gen anpil bagay. Misye te gentan fè anpil. ak ti kòb lap fè paske enfòmasyon fè kwè li te gentan genyen yon materyo de konstriksyon. Antouka, la jistis ap gen pou kapab deside sou sò polisye sila. Pèn li kapab double paske kant onè bandi, yo arete w, yap mete w nan prizon, ou gon pèn sou tèt ou. Lè w son polisye ki ap kolabore ak bandi, 2 chapo, 2 chapo paske premyèman w son bandi, dezyèmman, ou m ta kapab di tèni imaj enstitisyon an. Ann ale yon lòt kote, wout bloke onivo de Senta nan Akayè. Nèg ak gwo zam nan men yo ap ransone machin k ap pase. Yèswa te gen anpil tire nan zòn yo. Daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble gen yon bandi ki tonbe men pou lenstan vil la barikade. Anpil detonasyon lari blanch, se bandi kap frape ak lapolis. Mezanmi nan kisa peyi a pran? Men nan kisa peyi a pran, tout kote se bal, tout kote se zam kap chante, popilasyon an pa konnen kisa pou li fè. Antretan fòn di ke genyen Montas Dieulens, 28 lane, ak Jesmi Bernadin, 15 lane, se 2 jenn gason lapolis mete anba kòd nan komin. Maissade lendi 16 me 2022 a. Yo jwenn nan men nèg sa yo plizyè zam ak katouch. Pou koulye la a, yo nan gadavi vil Ench. Sa se yon dosye ki gen a wè ak lanmou tou senpleman, on pe aple sa krim pasyonèl. Dena Etienne, li gen 24 lane. Yo jwenn li mouri pandu. nan douch lakay li. Sa pase nan Bannann o nivo de Ti Gwav lendi 16 me 2022. Yo jwenn yon lèt sou kabann li ki eksplike se akòz pwoblèm lanmou l ap andire ak mari l ki ta kapab alorijin tou sa. Pwoblèm nan pa ka rezoud, li deside pou l pase a laksyon. Ès vrè? Sa se la grande entèwogasyon. Gen yon lòt vèsyon. ki li menm sòti, vèsyon ki ta fè kwè se mari l ki pase a laksyon ki pann li. E mari a fè kwè se dam nan ki li menm pann tèt li. Men misye lage pye li a an pwoblèm, paske misye se youn nan moun ki ta sipoze bay eksplikasyon. Si misye lage pye l, sa vle di bagay yo pa fin klè. E de moun sa yo nap raple madanm nan li menm li tap viv nan zòn Miragwàn ebyen li kite Miragwàn pou vin viv Tigwav ak mari li. Antretan fòk nou di ke lapolis li menm fè yon kout filè kote ke yo mete men sou 2 endividi. 2 nèg sa yo sanble se alye Izo Vilaj de Dye. Tande byen wi, sanble se alye Izo Vilaj de Dye. Genyen kèk ti prèv ki ta pwouve sa, kòmkwa yo jwenn yon konvèsasyon telefonik ant mesye sa yo avèk Izo, Vilaj de Dye, e konvèsasyon telefonik ki fè konnen yo pral chache zam, yo pral antre nan yon seri de lojik pou brake moun, pou ta menm fè kidnaping pou travay pou baz sila a tèt chaje. Gen yon bagay ki pase Sodo. E. Sa m ta kapab di, s on pwoblèm. E sa bay kè kase. Men, si w ap byen tande enfòmasyon m pral ba ou la, w ap ri. Gen yon jij nan tribinal de pè nan Mirbalè ki se Agnol Fréjuste. Misye se moun Sodo tou. Men li kite Mibalè l al Sodo. Toujou fè ale retou kwa. Tande non! Nèg yo kenbe misye yo bat li wi. Yon juge wi. Hey mesye. Mwen m ta juge pou yon nèg bat mwen. Hay monchè tout fanmi w tap anba kòd. Kòman yo bat juge la mezanmi? M pa kwè juge la te nan goumen. Sa nèg yo evoke pou dire ke juge sa. Li toujou gon mòd vin brè byè, epi lè l fin brè byè, l al pipi nan kwen kay moun yo. Pou sa wi nèg yo woule jij la anba baton. Hey tèt chaje. Antouka, m panse ke anpil nèg k ap nan mawon. Paske, si w pa t yon jij, ou annafè ak anpil moun. Sa vle di, jodi a la, m panse ke jij la ta dwe gentan antre Mirebalè pou yon kolonn polisye la fè nèg sa yo pran rak. Wi! Men, gen yon pwoblèm paske li menm se moun zòn nan li ye. Li ka pa vle antre nan lojik sa a. Men ekoute, dosye sa a li fè deba. o nivo de sodo e mirbalè kote ke nèg yo manyen jij la eske sa se pral yon leson pou jij la pou sispann pipi dè kay moun non sa se m ta kapab di yon mank de respè pou le jij ok men se konsa peyi ap fonksyone depi nèg la pran poz se bandi li ye papa li fè sal vle li fè e de fè men m pap baw manti si m te nan plas jij sa tout fanmi nèg sa yo tap oblije pran rak. M gon voice mwen vle pataje ansanm avèk nou. Voice sa li dire anviwon 12 minit. Yon sitwayen kap pale sou kesyon bandi nan peyi Dayiti. Si w pa tande voice la nan kòmansman jiska la fen, wap pèdi anpil detay. Zanmi m yo, banm fon ti pale ak nou. Apa de map pale la se sou dosye Nou konnen depi kèlke tan, pou m pa di kèlke mwa, pou m pa di tou kèlke ane ki okipe tout espas nan tout sa k ap fèt kòm deba e diskisyon nan peyi a, se yon istwa de bandi. E bandi yo gen tout apelasyon, gen bandi legal, gen bandi sikonstansyèl, gen bandi politik, gen bandi komèsyal tou, gen bandi nan tout sektè. Men Ayiti depi kèlke tan, Bandi a gwo zam fann fwa yo se yo menm ki pran, ki okipe tout espas refleksyon, tout deba, pase bagay la tèlman rive nan yon pwopòsyon ki kriminèl, bandi ap koupe tèt moun, ap fè videyo kote y ap egzekite moun, brèf, jan pas. Men ann eseye chita, ann rale balon met atè. Èske n te konnen ke bandi, nèg k ak gwo zam fann fwa, zam de gè nan men yo k ap egzekite moun, Devan je tout moun yo. Se pou se pou de twa kategori nan sosyete a yo bandi. Yo pa bandi pou tout moun. Oh, m pral di nou. Mesye sa yo bandi se pou popilasyon sivil la. Popilasyon ki a de bra balan, ki pa gen pèsonn pou dyanm li ka rele, ki pa ka konte sou lapolis, paske lapolis pa gen ase de minisyon, li pa gen menm armeman, menm si l genyen e fòmasyon pou sa. Men l pa gen minisyon, l pa genyen ase zouti nan men l pou l al kòlte l avèk malfra yo. Men s on chwa politik. Ok, se konsa yo chwazi l pou li pou lapolis la toujou fèb pa rapò a bandi yo paske s on plan ki konsa. S on plan k gen pou sa menm. Lòt kategori moun bandi sa yo bandi se pou eleman de laklas mwayèn nan podyab nèg ki t al lekòl ki pase yon 14 zan, konprann, ki pran fòmasyon la, dè jèn ki petèt kesye kesye alabank, Petèt yon sipèvizè de kès anndan yon bank, yon nèg ki se yon mekanisyen podyab ki goumen la k fè yon vye garaj, yon nèg la ki gen yon vye konpayi de transpò, yon nonm la ki se yon medsen, menm si nèg afè vil la konprann se nan goumen l goumen pou l fè yon vye kay. Se moun sa yo eleman de la klas mwayèn, se pou moun sa yo bandi yo bandi paske ou wè jeneralman lè w ap tande nan laprès toulèjou men se toujou moun sa yo pou laplipa ou tande yo kidnape. Donk se pou moun sa yo bandi yo bandi. Bandi yo bandi tou pou. E lè ap sot deyò ap fè arimaj. Paske ou wè menm jan lapolis konn fè arimaj la, bandi yo konn fè arimaj tou. Lè bandi a soti, si l gen yon moun ki te sib li, l ap suiv moun sa pou l te pran. Enben, si pa chans pou moun sa gen bon Bondye, yo pa gentan pran moun nan nan jwèt, men bandi a pa gen dwa antre nan baz li. San l pa genyen nan men l, lè sa l fè arimaj, sa l pran l pran. Bandi a kanpe an ti bwòdè. Ti bwòdè pa nan bese triye, sa l jwenn li pran. Ou konprann? Donk kounya kite m ede nou konprann. Depi sou Mario Andresol, te toujou gen de bandi men bagay yo pa t ko alèz konsa. Men a sèt epòk te gon strikti nan lapolis nasyonal la, m pa konn si l toujou la paske m pa vle di sa k pa sa, men strikti sa a te rele lapolis kominotè. Lapolis kominotè pami misyon ke l te gen, m pa konn si l te gen lòt men l te konn antre anndan geto yo, lè sa de bandi idantifye anndan geto a lapolis kominotè sa a te konn al chita ak yo. Ou tande koze! Lapolis kominotè te konn al chita ak bandi sa yo, kisa yo te konn fè? Yo te chita pale avèk bandi yo, se 2 lidè yo te yo pa t vle rele yo bandi non souple, o non, non sa pa sanble yo, yo rele 2 lidè kominotè, chita ak yo, fè 2 pwomès paske selon yo menm sa k fè moun sa yo gen gwo zam nan men yo k fè yo bandi, se paske pa gen okenn sèvis wi k antre anndan kominote a. Wi se vre pa gen sèvis ki antre nan kominote a men chak lè ou nèg pran yon zam fòn fwa nanm ou peze gachèt ak klate tèt ou nèg se yon chwa pèsonèl li ye se pa paske ou pa jwenn manje bre fè w fè sa paske gen anpil lòt moun ki bay nou manje bre imajine w pou mizè ki gen nan peyi dayiti si chak moun te nan mizè te gen reflèks sa enben nan 13 milyon ayisyen an 12 milyon ladan yo t ap bandi donk ann retounen mezanmi lapolis te konn al chita avèk yo lapolis konnen yo. Kwè m wi sa m ap di w la. Men defen gran papa m te toujou men lè epòk sa a, lapolis te konn al chita lidè kominotè antre gimè yo, lapolis pot ko wè si se anlè l ap krache, pase defen gran papa m gen yon bagay li te toujou di depi w krache anlè nan figi w plòt la ap tonbe. Lapolis pot ko konnen se li menm li ta pral pase anba moun lan. Lidè kominotè sa yo, sa ou konnen k fè yo ba yo non lidè kominotè a? Paske bandi sa yo, anpil fwa, lè yo detounen kamyon komèsan, jèn antreprenè, nèg ki gon ti biznis k ap fè yon start-up, lè yo detounen machandiz moun sa yo, yo antre anndan geta yo separe l. Anèl Jozèf, mezanmi, defen Anèl Jozèf, se yon lidè kominotè wi. Pa di m nou gen tan bliye epòk Anèl Jozèf, kanpe met moun an liy, lè l vòlè kamyon di kamyon sesi epi l ap separe. Pa di m nou pa konn wè sa. Pa di m nou pa t konn wè gang 400 mawozo, lanmò chanjou, mete moun kanpe, ap bay, ap distribiye, fè de kit alimantè, de pwodui vole. Men, kisa nou fè nou menm, Ayisyen, sitwayen, sitwayèn? Lè menas sa ap vin jwenn nou, se ri nou ri. Nou ri, men n pa t konn si e de lanmò nou n t ap ri. Nou t ap bon ri sikonstansèl pa rapò a yon bagay ki parèt plezan devan zye nou, men n pa t wè si se lanmò k ap vin jwenn nou a tout boulin. Brèf. Kounye a, piske m fin di nou, mezanmi, Bandi yo pou kiyès yo Pwiske map di nou bandi yo pou kiyès yo pa bandi map kontinye lis la Enben bandi sa yo mizapa de lapolis ki te konn nan striktire polis kominotè ak pat wè mesye sa kòm bandi yo te wè kòm dè lidè kominotè enben se pa sèl lapolis non pou pouvwa yo tou mesye sa yo pa bandi Se de serviteur du pouvoir paske gen anpil nan gang wè la yo, yo au service du pouvoir pase de ansyen chèf tonton bandi legal la Michel Martelly pase pran defen Jovenel Moïse jiska doktè Ariel Henry chak moun gen ti gwoup gang pa yo yap antreteni e sa fè alèz konsa men m si ke n sonje defen PM Ariel mezanmi menm di defen mezanmi oo nou sonje ansyen premye ministre Joseph Jout te kanpe l di mwen menm bon m pa genyen kle ki te sou nan laprès m pa benyen se nou k vin di m konn pale a bandi wi m konn pale a bandi m pale a izo ki pwoblèm m pale a ti lapli wi m pa bezwen nan laprès pou n konn sa men nou tout sa n t ap fè nou t ap fè blag ak sa n ap ri n ap pase l an derizyon men n potko konn si lanmò nou k ap vin jwenn nou a tout boulin n ap ri paske konsa n chita kon di BIC nou chita n ap ri n ap ri n ap ri. Nap ri lanmò nou. Son pèp konsa nou ye. Men pou ong yo tou. Se mesye se strikti òganize ke yo rele ong yo. Òganizasyon non gouvènemantal yo. Blan je vè kon je vèt sa kap di se son les amis d'Haiti. Nan anpil milyon yap devlope yap debloke pou di yap vin ede Haiti yo. Men yo menm tou yo pa wè moun ak nèg ak zam yo kòm bandi. Yo wè yo kòm de patenè, yo rele yo de ajan de devlòpman. Eske n te konnen semèn pase a malgre eta w wè peyi a ye a gang ap fè tout sa yo ap fè, ap koupe tèt moun, peyi a tounen yon yon rigòl san yon vane san k ap koule a. Gon ong ki debloke 50 mil dola pou mesye Izo, Izo wi, atis mafya peyi a, kiyès ki pa konn Izo? Enben yo debloke 50 mil dola pou Izo kapab fè yon pwojè anndan geto a. Izo te gen yon alye l li fè debloke kòb la sou non l. Alye a kraze prèske 48 mil, plis de 48 mil 900 konbyen dola nan kòb la. Lè yo verifye se mil, mil 24 dola k ret sou kont misye. Aa Izo fè kraze tèt li. Lè yo dechaje yon rafal sou misye a. Ou konn nèg sa yo anndan geto yo. Bandi sa yo pa pran bal. Si Moïse Sisto te vivan li ta di w mouche a gen yon pwen bourik. Enben, kòm Izo fè pati de ekip nèg ki pa pran bal yo, yo konn kòman pou l egzekite l. Yo pase a lòt am, a lòt zam tankou manchèt, konprann katcha pika, kout fè, resò machin. Yo pase mouche a alenfinitif. Si byen ke madanm mouche a, tout pitit li oblije kouri kite geto a. Donk, pou moun sa ONG yo, m ap di nou, bandi yo pa bandi. Se dè ajan de devlòpman. Se pa sèl pou yo non. E pou sèten politisyen mezanmi, bandi a pa rele bandi, se son des alye. Kiyès ki pa ka, ki pa t sonje nan lejislati ki te gen depite t kòm Rodrigues Sejour, Enzo Naha Belange, enben mesye sa yo deja se dè bandi ki nan geto ki te konn ap ba yo sekirite avèk zam ilegal nan do yo. Epi nou nou check de routine la police kanpe bandi sa yo mesye yo vekse paske la police pat gen dwa kanpe yo ebyen mesye yo gen anpil nan polisye ki te nan kòtèj ki te nan patwouy sa yo pase a lenfinitif kiyès ki pat konnen sèl si w pat nan peyi a la jistis a tèt epòk kanmenm pot ko mouri nèt te mande pou yo jije depite yo men oo gon bagay la jistis te bliye. Lè gen palman nan peyi tankou peyi Dayiti, y a ce qu'on appelle la solidarité de corps. Il faut le que le corps soit solidaire. Enben nan kad solidarite de kò sa a, enben chanm depite a pa t pèmèt pou yo leve iminite e e e madichon sa yo, maklouklouk sa k tann nan janm li yo, Enzo Darabelange ak Redrès Sejour pou yo t al jije yo. Jiskaske lejislati la fini kote nèg sa yo msur ke yap pran plezi a madanm yo pitit yo fanmi yo men polisye a ap mouri nèt madan polisye yo nan nan chomaj nan mizè nèt pitit polisye a pap ka al lekòl sil tounen vwayou nan lari al vwayou nèt men kisa n te fè lè sa kòm sosyete nou tap ri nap ri nap ri biazi di nou sa wi nou pat konnen si se lanmò kap vin jwenn nou a tout boulin nou tap ri mizapa de sa. Ebyen, se sèl popilasyon sivil la janm di nou k lage 2 bwa balan, se pou nèg sa yo sèlman wi bandi bandi. Men tou de menm, pou m fini refleksyon m nan gen 2 ti bagay m nan atire atansyon nou. Èske n jann poze tèt nou kesyon pou bandi yo konn gen konn kòb konsa depi yo kidnape yon moun premye sa yo di w ban m 5 ban m 50 mil, ban m 500 mil ban m 1 milyon. Men bizaman, m gen yon bagay ki kontradiktwa, pou nèg yo konn gen tout kòb sa, epi se kote k pa gen kòb sa yo mande kòb sa, se malere malerèz. ti eleman de la classe moyenne men kote ka bay milyon yo ka bay de twa milyon dola lè kidnapin yo pa janm fon kidnapin la non alò sonje pa vin nan ken moun vin di ke map fè pwomosyon kidnapin yo pa gen dwa kidnape pèsonn men tou de menm mwen di mwen twouve ke li enkonpatib ke nèg yo konn kòb konsa men yo pa al frape pòt kote kòb yo ye sa vle di kèlke pa gon sektè ki gon rimòt kontwòl nan menl ki ap oryante kote pou yal frape. Epi lòt ti bagay, nou se gran timoun, gon ti refleksyon n ka fè. Èske n panse nan geto yo, tout milyon sa yo ki fèt nan kidnapin, dè milyon lè y ap fè bilan anyèl yo, se plizyè santèn milyon dola ki pase nan endistri kidnapin nan? Paske Ayiti, kidnapin nan se yon endistri li ye. Alò, ou pral di m konsa ke nèg aboyo sa yo, menm si yo t ap dènye kochon salòp ki ta genyen an, men mezanmi, yo te ka wè pi pwòp. Hey tout kob sa nan geto kan menm Ann gad izo atis mafya peyi a le sel izo konn bon ki konn ki konn ki konn gou bouch li sa vle di ke kob la wap fasil konprann ke neg ki bandi a menm son bazar menm si nou ta ka ba madanm li makèt pa gen enfrastrikti anndan geto pou met makèt se vre men gon bagay mwen lèm te piti mte konn ap grandi lè moun lè neg pa gen boutik ou non pi gwo nivo yo rele w bazar menm son bazar w ta wè madan bandi a genyen. Ou menm Madan Bandi a ta gen yon bèl restoran nan zòn nan, men se nè pa le ka. E si kòb kidnapin nan te ret anndan geto a, gon lòt refleksyon pou ta fè, e lè lapolis anvayi, nèg yo ap kouri. Kijan yo fè kreye a tout milyon sa yo dèyè yo? E nan bokit yo met milyon an, paske nèg sa yo pa ka al met kòb sa yo labank, paske nou konnen lwa sou finansman, sou kesyon e, e, e, sou rechèch lajan ki soti nan movèz sous, Ou konnen ou pa ka met plis ke 10 mil dola ameriken la bank san w pa di ki kote pwovenans li soti, eske w se biznisman, kote w jwenn kòb sa. Nèg sa yo anpil ladan m pa menm kwè yo gen kat elektoral, yon mwayen pou idantifye yo, vwa pou yo ta met kòb sa labank sou ki non. Donk sa vle di gon sektè ki la ki eklere, ki konn lajan, ki kòb sa ka blanchi lon kote. Donk gon kote lè kòb la antre anndan geto a, li tranzite anndan geto a gon lòt men k al pran l. Men sa lèl pranl son ti kal se se ke pen ou konn wè lè wap manje pen bagèt se kal pen an k tonbe anndan geto a men pen an gon kote lale pen bagèt la gon kote lale wi si wap reflechi byen se kal pen bagèt la retay pen bagèt la tonbe anndan geto a nou kab di sa enpe diferan pou izo menm si izo ta gon patwon nan tèt li lè kidnapin yo fèt yo vwe kòb yo ba yo men izo gen kidnapin pal li fè li gen kòb pal pase gad izo pou wè wè izo prèske ale pou wè nan youtube izo. Baz izo 5 segond li prèske chak mwa izo soti yon nouvo yon nouvo video e nan video ou wè izo ap byen plase l gen bleng bleng li kab li konprann ke pil se ton su ton ou konprann izo se tòg e se atis mafya peyi a l moutre w sa donk izo moutre w gon pati nan kòb la k nan men l li menm ou t ap sonje dènyèman la pil medam sot aletranje gen ladan yo ki vin ap fè chawa pete pou izo kòman bagay la di kounye a e pa krèy yo te vin fè krèy pou izo men nou ka fè refleksyon sa yo. Donk mesye dam, an m di nou, Ayiti pa gen pwoblèm ensekirite. Gen plizyè sektè an Ayiti k ap regle afè yo. De ansyen prezidan k bezwen vin prezidan ankò ki gen kò gang yo. De politisyen, senatè, depite, nèg ki nan sèn politik la, senatè, depite k bezwen retounen ankò ki gen kò gang yo, ki gen bandi pa yo. De nou, de politisyen k potko janm senatè a depite kounye a, ki bezwen vin senatè a depite ki gen gang yo toujou. Kominote entènasyonal la ki gen pwojè pa l, le Core Group, ki gen yon pakèt resous minyè peyi a, yo bezwen fèmen min sou li paske yo gen yon konstitisyon, depi sou Jovenel Moïse yo tap, yo ponn anndan anbasad amerikèn pou yo koke l nan gòj peyi a, nan, konprann, yo genyen gwoup bandi dayè, se pat Madam Lalin ki te di ke federasyon bandi G9 la se sekirite l pot pou peyi Dayiti? Men mezanmi kale je nou. Donk sa w wè kap fèt an Ayiti a se yon bagay planifye, pwograme selon yon ajenda, yon plan kap egzekite. Si nap tann se lè yo touye nou tout pou 100 mil, 200 mil oubyen 1 milyon moun ki rete a revòlte, se nou ka konnen. Men si se pa sa, kale je nou wi, anvan pita pi tris. Humm, m pap di plis. Invité du jour, à tout à l'heure. Nou pral koze avèk Doktè Jean Ulysse Chenet ki se responsab Bonjour, ou moins coordonnateur mouvement point final. Docteur Chener en ligne avec nous. Docteur Chener, bonjour, bienvenue sur Scoop FM et Scoop TV. Comment nous est mon, cher, mon ami, nous en forme malgré les problèmes du pays et on essaie euh, de, garder euh, notre forme. Alors en fait, quittez nous saluer tout le staff qui a coordonné Emisyon avèk ou, yon emisyon ki fè ekòl, se yon emisyon de referans ke l ye. Epi yon salitasyon d'une manyè trè stenge, distenge pou fidèl oditwa ki toujou ap swiv ou regilyèman. Se yon plezi. Plezi a pataje Doktè Chene. Bon, kesyon ensekirite a toujou a l'ordre du jour, Doktè Chene. E nou wè e bandi yo yo pa deside en bese les armes e yo ap pran le large en peu partou lontan se te matisan e site soley e d'autres katye yo kalifye de non dwa jodi an e pa gen katye ki epanye pa fenomèn ensekirite sa a notamman kidnapping nan se se trè zenkyetan Doktè Chenè Ulysse. Bon, evidamman, e m sonje nou te di l deja nan yon seri de emisyon ke nou te fè sou Radyo Scoop avèk ou, nou te di ke gang yo, menm jan ke n ap panse pou nou eradike fenomèn ensekirite a, gang yo, yo menm tou y ap defini dè estrateji. E pa bliye dènye estrateji ke nou te di e ke gang yo ap defini, se wè kòman yo kapab sentire, kòman yo kapab okipe tout rejyon metwopolitèn nan, efektivman se se a ete fèt e aktyèlman la lè w pran an e sou le plan dyagonal ou byen e sou le plan jeneral se tout e rejyon metwopolitèn nan ki okipe pa dè gang zame lè w pran e lantre sid de la kapital ou wè ti mesye gran ravin yo pral gen 1 an depi ke yo pran zòn sa an otaj. Lè w pran aktyèlman la lantre nò de la kapital ak la gang 400 mawozo se la menm choz e ou wè ki sa k sot fèt pandan fen mwa davril la. Nèg yo fè yon masak prè de 150 moun mouri, nèg yo boule, ensandye kay moun yo, vwati moun yo, fè anviwon 10 mil moun oblije refijye anndan pwòp peyi yo. Epi lè w pran de lès. vè zòn Petyon-Vil, Laboul, ou wè nèg nèg Galil yo, yo pran zòn sa an otaj, e nèg Ti Makak yo, yo pran kontwòl zòn sa, epi lè w pran a lwès, nan zòn litoral Pò-o-Prens lan, ou wè ti mesye Vilaj de Dye yo, nèg sa yo, yo pran kontwòl zòn nan, sètadi rejyon metwopolitèn nan, an matyè de sekirite, se yon zòn ki kontwole totalman pa dè gang zame, sètadi kesyon eradike fenomèn ensekirite a oubyen kidnaping anndan peyi a, li vin rive nan yon faz ki depase kapasite lapolis nasyonal. Fòk nou gen dè ekspè, dè militè fòme, antrene, spesyalize an matyè deradikasyon de se jan de pwoblèm. Bon, fò n ta gen de fòs spesyalize, men fòs spesyalize sa yo Doktè Chene se aletranje, fò n ta gen yon bakòp bò kote kominote entènasyonal la, men nou wè kominote entènasyonal la pa sou bò nou non. Bon, evidamman gen de fason ke w kapab Abòde kesyon sa a, ou kapab fè l an matyè de koperasyon entènasyonal, keseswa binasyonal, ou chèche yon peyi patenè nou ke ou kapab antre an pou w pale avè l pou w ba ou yon kout men, ou kapab fè l sou multinasyonal, Ou pran dè peyi de la kominote entènasyonal, dè peyi manb dè Nasyon Zini e ke w kapab mande yo pou yo vin bay yon bourad. Men dan le ka kontrè tou, si yo pa vle, ou menm an tan ke yon peyi souvren, ou kapab rantre an poupale avèk dè konpayi entènasyonal spesyalize nan kad fenomèn. kont lè gang zame pou kapab fon kontra avèk yo pou kapab vin ba ou kout men paske son bagay ki revyon de dwa paske li va de la sekirite de la popilasyon e map di ou si nèg yo te kapab dakò yo fè dè kontra avèk dè mèsenè etranje pou te rantre vin touye yon pezidan de la repiblik an prezans dè nasyon zini an prezans de bini an prezans e di kò goup an prezans dè zanbasad de l'Occident en Haïti, yo pa kapab anpeche nou fè dè kontra avèk dè konpayi etranjè pou y kapab vin ede nou erazite fenomèn banditis ki gen anndan peyi an, pou nou sove popilasyon an, pou nou libere peyi an. Le pays nous appartient, sètadi ke nou pa kab gade sila kominote entènasyonal, nou sòm un pays souvren. ki gen enterè ladann ki enplike jiskokou donk nap gade lapolis nan operasyon e pa egzanp yè li entèsepte yon veyikil blende e li jwenn minisyon anndanl epi donk zam e donk ki anndanl donk bandi yo kouri kitel donk sètadi ou wè mesye sa yo kap teworize popilasyon an yo genyen de moun kap alimante yo bayo minisyon bayo zam pou kreye sitiyasyon de kawo sa a n ap viv jounen jodi a. Se la a sitiyasyon an kòmsi bagay la vin bokou pli konplike Doktè Chener. A, m dakò avè w san pou san, sa c'est une vérité de la palisse. Dayè nou abitye di l. E pwoblèm ensekirite ki gen anndan peyi an, pwoblèm kidnaping ki gen anndan peyi an, Se yon fenomèn de ensekirite deta ke l ye. E zak sa yo se yon bagay ki lye avèk otorite ki konstitiye yo. E gen de aspè an matyè de kriminalite ki rantre an liyn de kont pa rapò avèk pwoblèm de ensekirite ke n ap konnen an. Gen youn se e pwoblèm de kriminalite finansyè yo, nèg ki te pase sou pouvwa yo, nèg phtk yo ki fin dilapide fon Petrocaribe a, yo konnen fòk yo degaje yo kou mèt Janjak a tou pri, fòk yo toujou gen pouvwa pou yo kapab anpeche pwosè Petrocaribe an fè, paske yo konnen le jou ke gon gouvèneman otonòm, yon gouvèneman ki onèt, kredib e ki rantre o pouvwa, ki vini o pouvwa. Yo konnen kesyon pwosè Petro Karibe a li enkontounab. Dezyèm bagay ki rantre an liy de kont, se lit pou le konba pou le pouvwa. Nèg yo konnen a nenpòt kèl moman pral gen eleksyon anndan peyi an. Y ap eseye a travè les gangs armés pou yo kontwole bokou pli de teritwa anndan peyi an e sitou la rejyon metwopolitèn. Pa bliye rejyon metwopolitèn nan a li menm sèlman li gen prè de 3 pwen 5 a 4 milyon abitan, kontwole deja on teritwa ki gen tout votan sa yo, se deja ke ou genyen on potansyalite pou kontwole pwochèn eleksyon an. Sètadi, m dakò avèk ou apwòch ou fè a, li trè kòrèk, kesyon kriminalite anndan peyi an, kesyon ensekirite, kesyon fenomèn banditis lan, li genyen 2 aspè sa yo reyèlman vre ladann, kesyon kriminalite finansyè lan e sitou batay pou gen plis teritwa pou kapab kontwole lè pwochèn eleksyon, ki donk ensekirite a se yn ensekirite deta. Bon, mentenan kòman n te kapab kontourne sitiyasyon sa a, paske gen de moun ki di leta pa gen ankenn volonte, pa gen volonte politik pou rezoud pwoblèm nan, e nou pa bezwen atann nan kad on koperasyon avèk de peyi ami pou yo ta vin ban nou bourad, Lapolis lan a li menm sèl pa ka rezoud pwoblèm nan. Gen anpil moun ki di fòk se yon mobilizasyon sitwayèn. Gen moun ki pale de revòl, mache pran yo. Paske si n rete konsa, gen yon moman n ap rive, n ap disparèt. Donk, ki jan ou menm Doktè Chene atravè refleksyon nou fè nan Mouvman Pwen Final, nou wè sitiyasyon sa a li ta kapab rezoud? Trè byen. Ebyen se la le ba blesse. Sètadi yon popilasyon ki pa kapab konte sou pwòp gouvèneman li pou ki asire sekirite li etandike ou konnen la sekirite doun popilasyon se premye eleman ke yon gouvèneman genyen sou responsablite l pou l asire. E malerezman gouvèneman ki an plas lan, nou pa kapab konte sou li paske yo menm, yo nan danse kole avèk gang ame, okontrè, se yo menm ki enstore gang ame anndan peyi an. Dezyèm gwoup ou te kapab konte sou yo se la kominote entènasyonal pa rapò a la deklarasyon inivèsèl dè dwa de lòm ki di ke depi yon moun oubyen yon kominote oubyen yon popilasyon an danje, li vini otomatikman ke pou kominote entènasyonal la vole osekou l. Sa se Deklarasyon Inivèsèl dè Dwa de Lòm e ke malerezman ou wè kominote entènasyonal la yo meprize popilasyon ayisyèn nan, yo fè kòmsi e sa pa entèrese yo. Sètadi nou pa kapab konte sou de antite sa yo. Mentenan gen de lòt posiblite ki vini la a. Se zazir, se deja gen nou koume John Jacques, nous renverser le gouvernement Sakila. nous mettons un gouvernement de transition avec un feuille de route qui pourrait gagner comme élément prioritaire d'abord restaurer le, climat de la sécurité dans le pays hein, à travers un plan d'urgence ou bien un état d'urgence national contre l'insécurité. Et deuxième bagaille qui est important, vous se dit là, pour nous capables de résoudre le problème, c'est le soulèvement populaire, parce que le peuple est souverain. Au côté, l'État est en faillite, c'est à la population de prendre la relève. C'est-à-dire, c'est deux possibilités, souhait, deux possibilités avant eux, pour ne pas prendre responsabilité, à savoir le gouvernement et la communauté internationale, mais il nous reste encore deux autres possibilités, c'est renverser le gouvernement en place, et puis, E dezyèm bagay la, se pèp la pou ki soulve pou pran desten peyi a an men. Se sa. Donk pandan w pale de ranvèseman gouvèneman an plas lan, nou wè genyen yon sòt de repriz de negosyasyon ou de dyalòg antre L'accord de Montana e le Premye Minis Ariel Henry. Kijan nou konprann tantativ sa a? E èske se ta yon bon sinyal parapò a sa anpil moun ap tann, yon sòti de kriz? Èske se ta yon bon sinyal si mesye dam sa yo ta reprann chimen dyalòg la nan pèspektiv yon solisyon a kriz politik la? Enben, trè byen. Okontrè, nou deja lanse yon pinga Tèlman Ariel Henry livre l dan la movèz gouvènans, dan le nepotis, kote misye pran on pakèt ti zanmi l, on pakèt ti fanmi li, mete pou ap gaspiye e trezò piblik la, fon trezò piblik la. Sètadi, kesyon pou Ariel Henry pral negosye aktyèlman la avèk lekip de Montana, m panse ke misye ap jwe nou, misye pran tout moun pou enbesil. Pa bliye ke an fevriye, swa le 14 fevriye, Se Ariel Henry ankò ki a deklare ke lekip de Montana se jwèt manje tè ke yap fè. Si jounen jodi an li menm ankò pou li al jwenn ekip Akò Montana pou yo jwenn yon antant, sètadi ni Ariel Henry, ni Montana pa gen yo youn kap fè yon bagay serye, yo tout se jwèt manje tè ke yap fè, yo tout pa pran peyi a o serye. Paske lè pou Ariel Henry te jwenn antant nasyonal la, konsensis lajman laj, ke nou te toujou ap pwone a, li pase. E Ariel Henry jwèt ke lap jwe la, il y a la communauté internationale ki bay Ariel Henry yon deadline le le 30 mai pou au plus tard pou l degaje l kou mèt Jean Jacques pou l jwenn yon solisyon ak kriz Ayisyèn nan dans le cas contraire nou pral revoke misye kòm si se te yon tweet ki te mete l sou pouvwa. Alò tèt misye vin cho. Se la rezon pou lakèl ke w wè misye kouri al rejwenn Akò Montana a e responsab Akò Montana yo pou yo wè si gon bagay ki kapab fèt. Si Akò Montana ki deja kòmanse pèdi kredibilite l al antre nan yon antant avèk Ariel Henry a l'insu de popilasyon an, nou espere ke ni Ariel Henry ni Akò Montana nou pral mete yo nan menm sak Pou le chanjman an Ayiti, ou wè li pran yo, li rale yo, li fè yo siyen yon akò ke rele akò 11 septanm, epi l woule yo nan farin. Se 6 gwo pati politik ke misye pran, li fè siyen e akò 11 septanm la, epoutan l pa respekte l wi. Kote l pran e mesye fòs louvètiryèn yo ki genyen Mena Emmanuel k ap dirije l, kote l pran Inite, kote l pran sdp, kote yo pran yon pati nan MOPOD, sètadi yo e yo pran MTV, yo pran pakèt antite trè enpòtan nan lit popilè la, li fè yo vin siyen yon akò ke l rele akò 11 septanm, epoutan li woule yo nan farin kote l pa respekte ankenn a atik ki te nan akò sa a. Sètadi Ariel Henry, li pa gen ankenn kredibilite, li pa gen ankenn notoryete, li pa gen ankenn respè, li pa gen ankenn lejitimite, li pa gen ankenn legalite, li pa gen ankenn ak de konstitisyonalite pou ki mete l opouvwa. Ariel Henry fè di mwa e di mwa la se ekivalan de 10 zan ke phtk fè ap kraze peyi an, pa gen ankenn antant ki kapab jwenn aktyèlman avèk Ariel Henry. Aktyèlman la, desizyon pou ki pran, se ansanm dè fòs viv de la nasyon pou ki chita ansanm atravè yon eta jenero pou yo panse l'avenir du peyi andeyò de Ariel Henry. Donk se di menm dans le cas d'une cohabitation anyen pa ka fèt avèk premye minis Ariel Henry nou tande kan menm kesyon gouvèneman a 2 tèt la li refè surfas il est vrai ke enfòmasyon yo rapòte ke PM Ariel toujou li menm li tient mordicus a cette affaire de pou ke peyi a dirije pa on premye minis pa kesyon pou l ta genyen yon prezidan Men kòm on è an negosyasyon, tout bagay ka chanje a nenpòt ki moman. Donk menm lòske ta vin gen on prezidan, m pa konnen, o kote de Ariel Henry oubyen Ariel Henry vin prezidan, l gon premye minis, ou panse pa gen anyen ki kapab fèt avèk la prezans de Ariel Henry o sen de legzekitif? Efektivman nou pa kwè, nou pa kwè nan pawòl Ariel Henry, nou pa kwè nan aksyon Ariel Henry, nou pa kwè nan ankenn desizyon ke Ariel Henry kapab pran. Paske Ariel Henry nan di mwa la nou di w misye fè se kòm si l fè 10 zan ap kraze peyi an. Ariel Henry L ap jwe jwèt la, tankou Jon di l la. Li vini avèk konsèp monosefalite a anndan peyi a ki s on bagay enkonstitisyonèl, ki s on bagay ki pa gen rapò avèk kilti politik peyi Dayiti. Paske depi Ayiti fonde ke nou toujou gen on rejim bisefal, ke se swa Jan to pran nan. Jounen jodi a, misye ap jwe jwèt. Si yo pa kenbe l kòm premye minis pou yo vin mete l kòm prezidan, Ou byen si se yon gouvèneman miltisisefal ke y ap pwone tankou jan y ap di l la, yon prezidan, yon konsèy de gouvènans de 5 manm ou byen de 3 manm pou l vin youn nan manm prezidansyèl yo. M panse ke kèlkeswa fasèt, kèlkeswa aspè ke yo konsidere a, Ariel Henry p ap gen plas li paske Ariel Henry deja patisipe nan yon seri de zak de koripsyon, Ariel Henry deja patisipe nan yon seri de bagay detournement de fonds. Kòman w imajine w Di mwa aprè asasina Prezidan Jovenel lan, pa janm gon evalyasyon de ansanm de pwojè ki te deja an kou pandan ke Jovenel te la e ke pou yo konnen nan ki eta pwojè sa yo fè. Mesye yo menm o nivo travo piblik, nèg yo pa janm menm on ti twonson wout yo pa janm amenaje nan rejyon metwopolitèn nan, vwa pou ta pale ki aktivite ke yo fè dan lè vil de pwovens. Ariel Henry. Nan kad aktivite de repons e aprè le seyis du 14 out 2021 dan le gran sid, nèg sa yo gaspiye on pakèt milyon nan nan konplotaj avèk kominote entènasyonal lan, pa gen moun ki konnen kote kòb sa yo pase. Di mwa. Ariel Henry a, se 10 mwa de deriv, 10 mwa de gagòt, 10 mwa de destriksyon de lekonomi ayisyèn, ki donk pa gen ankenn enterè ni pou nou kenbe Ayiti. Ala e nou pèdi Doktè Jean Chener Ulysse avèk li menm nap analize sitiyasyon an nap mande avèk mete Arnold nou SD pou li wè kijan rapidman l kapab retabli kontak avèk donk Jean Chener Ulysse ki se kòdonatè E ke faire, selon ou menm, pou nou ta ale vers les élections e kan menm wè si nou a rezoud kriz politik lan ki trò dure? Bon, evidaman, solisyon Premyè la, li pral vini avèk yon consensus nasyonal lajman laj avèk les forces vives de la nation. E lè ou di yon consensus lajman laj, li pa bezwen enplikasyon Ariel Henry. Nou kapab jwenn avèk ti rès Sena ki genyen 10 manb, 10 elu, ki se sèl elu ki rete anndan peyi a nan prè de 6000 konbyen elu ki te genyen yo. Se vre nou gen pwoblèm avèk yo, men kon le vèy ou non de fèt se yo menm ki la kòm eli, nou kapab negosye avèk yo pou yo kapab antame dè demach pou yo kapab jwenn yon antant, yon konsensis avèk lè fòs viv de la nasyon ayisyèn, avèk dè aktè de la sosyete sivil, avèk dè pati politik de lopozisyon, avèk le sektè ekonomik di peyi, avèk dè eleman de la dyaspora. On peut le faire sans la participation d'Ariel Henry. Men mentenan, si nou vle rezoud definitivman pwoblèm kriz peyi an ap travèse a, fòk nou pase pa la konferans nasyonal souvrèn. E konferans nasyonal souvrèn nan li kapab fèt avan on gouvèneman de tranzisyon oubyen li kapab fèt apati denstalasyon d'un gouvernement de transition pou nous poser les vrais problèmes du pays, les problèmes de la société haïtienne, les problèmes de développement durable du pays, les problèmes de lutte contre la pauvreté, les problèmes de pacte de gouvernabilité, et puis pou nous capabler comment nous capabler résoudre d'une manière durable définitive problème que le pays a traversé. Hein. Mais ça fait que je n'ai solution avec pays, ce n'est pas Ariel Henry pour le hein. Nous dit c'est On operasyon louch ke l ye. Ebyen mèsi bokou Doktè Gener Ulysse du fèt ke w t aksepte reponn kesyon nou maten an. Ebyen mèsi Manno, se t on reyèl plezi. N ap toujou rete disponib a chak fwa ke w ba nou opòtinite pou nou fè yon ti pale sou antèn Scoop FM.